Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Yon jounen gè! Ebyen, nan Pòtoprens, Pòtoprens te gen yon jounen de gè jou 10 novanm 2021 an. Se yon mèkredi m ta kapab di ki pote ladan li anpil kout bal paske bal t ap tire pasi pala. Nan mitan jounen an, gon enfòmasyon ki tonbe kòmkwa lèzòm di G9 an fanmi e alye ta fè atak sou Palè Nasyonal men, Te tèlman gen bal ap tire, ou pa ka konnen si se vre, si se pa vre. Paske bal t ap tire nan tout direksyon. Tout moun ki te anba lavil la oblije kouri al chache yon kote pou met kò yo. Men nan zòn Varreux a menm, se pa pale. Paske anpil bal ap tire. Jounen jodi a la a, m ta kapab di parapò ak sa k ap pase nan peyi a la, lapolis gen bagay nan men l. Eske lèzòm ame, ilego yo gen bagay nan men yo tou? Ben wi paske se batay nan 2 kan, militè met pye atè, bandi mete pye atè e polisye mete pye yo atè ebyen yon mannyè pou kapab pèmèt ke kalm retounen nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, yon bagay ki pa ditou fasil paske sa m t ap gade jodi a la a m ta kapab di se vrèman Lafganistan, se Lasiri. Se Nigeria anpil kote ki gen gè donk franchman jounen jodi a la si w te gen yon ti rezèv pou di ke genyen yon gè nan peyi Dayiti ebyen jodi a la ou mèt di sa wo e fò ebyen gen yon gè nan peyi Dayiti e fas ak sitiyasyon sila a ke fè paske fòk ou poze tèt ou anpil kesyon kisa ki dwe fèt eske daprè nou menm lè polisye epi mesye lame yo. sifi a yo menm pou kapab rezoud sa k gen la kòm pwoblèm paske w wè a chak fwa polisye yo eseye redouble defò ebyen nèg ame yo menm pase a laksyon paske gon pakèt kote nan pòtoprens lan la ki deja pyeje wi ki deja pyeje ebyen se sa k fè jounen jodi a la popilasyon an fò li toujou pran prekosyon nou wè m pa rate yon emisyon pou m di nou pran prekosyon paske ebyen Depi nou mouri, nou pa gen moun nou pral pote plent. Pa gen moun ki pral ba nou jistis. Jovenel Moïse mouri, nou wè jiskaprezan bagay la ap trennen. Mèt Dorval mouri, ankèt la ap trennen. Sa vle di, nou menm si n mouri pou poje nou, sa se afè k ki gade nou, yon vi. pi enpòtan ke yon pen kotidyen. Nou pral pèmèt ou swiv tou sa ki te genyen nèt depi maten jiske nan aprè midi, ou menm wa rann ou kont pou di ke waw bagay la vrèman grav nan peyi Dayiti. Enben se gwo kouri, machann, machin, tout moun ap eseye lage pye yo la paske tout zòn sa tout bal ap tire nan Delmave, anpil anpil anpil kouri ap fèt nan zòn nan la, nan nivo Channmas paske nou kapab di bal yo, yo tou prè moun yo donk nou ka gade pou nou wè kòman sa ye e ki pa twò lwen ak palè nasyonal men nou pa konnen pou ki rezon enben tire sa yo Avèt rout gran ri a la pa bon menm non la. Bon Dieu pa eda nou. Mwen menm e nan kè bagay la fini menm. Wi bal ap pete, tout moun e le oblije lage kò nan raje men ou konprann. Depi kèk jou sa la e konsa nou ye anba, nou pa ka fonksyone anba menm ou konprann. Ki aktivite ke ou mennen anba? Bwa nan bwa se telefòn mwen ye. Bon kisa ki ala baz e deklannche sa? Sirkire a, monchè m pa konnen, se bal nou tande k demare tout moun lage pye yo. On moun, w al pase nan zòn aviyasyon, fòk ou veye kò w. W al pase nan blòk Tèt Bèf, zòn krache dife, fòk ou veye kò w. W al pase nan zòn Lasalin, un maximum de prekosyon. Ou wè menm moun ki te sou Channmas oblije ap kouri paske bal t ap tire nan tout direksyon. E m pa menm bezwen di w pou moun ki te rete nan zòn Varreux yo. Ou wè kòman moun yo ap fè pou kapab antre lakay yo. Mezanmi, mwen menm toujou di nou fòk nou pran prekosyon paske. Lè nou wè bagay sa yo, mwen konnen se nan vye jou pa nou rete, fò nou chache wout antre lakay nou men bal pa gen po fè anfas bal. Lavi, Bondye pa ba ou li de fwa. E lè w mouri, ou pa pote nouvèl. Franchman, mwen menm m ta kapab di nou, toujou rete veyatif paske a nenpòt ki moman, Lòbèy ka pete. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.